Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo rèd nan peyi d'Ayiti. Wi, e nou te konn di bagay yo rèd, ebyen kounya la, m pa konnen si gon mo ki pi fò ke rèd. Ebyen, RTVC Haïti, Patrick Monsignac vient d'être enlevé par des individus armés non loin de la station à Port-au-Prince. Patrick Monsignac se moun ki pa renmen mache trò lwen. Li toujou rete pa trò lwen de Caraïbes. Dayè, ban, se nan Maslin an li toujou ye, se nan rue Chavanne nan li toujou ye. Ebyen, bandi kidnape l jounen jodi a la. Le kidnapping! Mais est-ce qu'on n'est pas capable du tout que kidnapping ça, l'est prouver en quelque sorte que eh la grande famille n'est pas épargnée. Ben oui, la grande famille n'est pas épargnée et je n'ai jamais dit à la, c'est peut-être le moment pour un bel monde poser tête yo question pour dire bon, finalement, Pa de respèp pou lè jounalist, Pa de respè pour les pasteurs, pa de respè pou tout moun ki nan tout sektè nan peyi an paske kidnaping nan frape pòt yo fò. Moun ki konnen Patrick ou kapab konnen byen ti surnom sa Toro paske ben c'est quelqu'un qui aime appeler les autres Toro. Men ekoute, nou pa, anpil moun pa plenyen sèlman pou kidnaping ki fèt sou Patrick lan men m ta kapab di ou kapab poze tèt ou anpil kestyon. Question pou di écoutez, on a enlevé un proche de Caraïbes, quelqu'un qui est administrateur à Caraïbes FM, Radio Télévision Caraïbes, ki se Marc Théagène, ki marye samedi bien sûr, et lundi yo anlve l. Et jounen jodi a la après 3 jours, c'est le tour de Patrick Monsignac, le pdg. Kounya la m anvi poze tèt mwen kesyon pou m di bon eske sa k rive a la se pa yon fason pou di tout moun bon banm peyi a bay pye nou blanch paske bagay la li rive yon ti jan twò lwen. Men kounya la ou menm ou pral poze tèt ou kesyon pou di si Patrick nan zòn sa a, nan periferi sa a ki gwoup ki ta kapab kidnape l? Otan de kestyon okèl il fo repontre. Men pran Patrick jounen jodi a la se m ta kapab di ankò yn fwa boulvèse laprès ayisyèn paske sa va konstitye yon veritabl chòk pou les medias haïtiens e m pral di nou sa euh map anvi di tèt mwen ke kisa laprès pral fè ba wi kisa laprès pral fè paske yo te anlve Pasteur Lochard Remy donc la communauté li pat di anyen la communauté chrétienne donc li te rete un peu dans le silence yo pran des hommes de media deja media yo te kanpe yo pa di anyen men maintenant yo pran pdg Caraïbes FM nan ebyen m pral wè kisa media yo ap di paske m sonje te genyen yon kidnapping ki te fèt sou Doktè Buthard e ke prèske tout Lasosyete te leve kanpe. Louko Desir nan kad yon emisyon te di li menm li kanpe emisyon an jiskaske yo jwenn liberasyon Doktè Buthard ki bay anpil sèvis nan peyi Dayiti nan lopital Bènamiz. E se vre yo te jwenn liberasyon doktè la. Men jounen jodi a la, se tou pa laprès, se tou pa Karayib, se tou pa pdg Karayib la Patrick Monsignac ki li menm anba men ravisè. Donk, Yo mete men sou Patrick Monsignac. Sa pral sisite anpil lapèrèz. Donk n ap gade pou n wè kòman dosye sa li ap evolye. Eske Karayib pral kanpe tout retransmisyon li yo? Oubyen eske nèg yo pral antre nan yon lojik la pou fè yon veritab sansibilizasyon pou ke Patrick Monsignac kapab jwenn liberasyon li prese prese? Donk le. Jedi 3 mas 2022 se yon move jou pou Karayib, ben wi pou Karayib FM Radyo Televizyon Karayib puiske ebyen eh yo kidnape pdg stasyon sila. Avan mwen ale map pote 2 lòt enfòmasyon pou nou paske samdi 26 fevriye a, Gen yon bagay ki pase an Repiblik Dominikèn. Genyen 6 Ayisyen ki ap eseye travèse fwontyè a an Repiblik Dominikèn. Aprè 3 jou de march, yo rive nan yon zòn ki rele Monsyang. Zòn sa a, ebyen, eh gen yon rivyè pou kapab travèse. M ta anvi di se yon flèv paske se yon gwo dlo. Gen yon grenn altènativ, se travèse dlo a e pou otorite yo pa rive repere ou e Se sa Ayisyen sa yo te al eseye fè. Men poutan fòk nou di ke te genyen 2 Dominiken ki t ap travèse Ayisyen sa yo. Samdi 26 fevriye, ebyen, le lendi, byen sur, ki se 28 fevriye yo jwenn 4 kò. 4 kò ayisyen sa yo ki tap travèse. Men 2 dominiken sa yo yo pa jwenn yo paske sè 2 zòm la yo ta dwe bay la polis ou byen la jistis yon maksimòm enfòmasyon sou kòman ayisyen sa yo fè mouri. Lè 2 zòt yo menm yo te nan yon sikonstans vrèman grav ebyen yo oblije kouri avèk yo lopital paske yo pat bon menm. Y ap tann pou yo kapab rekipere yon mannyè pou kapab rive poze anpil kestyon. Tèt chaj. Pami moun sa yo ki viktim nan, m ta kapab di se nwayad byen si, gen 3 gason, yon fi. Fi a se Marie Maude Jean, li fèt nan lane 1992. Genyen Junior Pierre ki fèt nan lane 1997. Wilner Clercéus ki fèt nan lane 1992. Jackson Jean ki fèt nan lane 1997. 90. Yo pa gen kontwòl de dominiken yo ki tap travèse ayisyen sa yo. Jiska prezan fòk nou di ke ebyen genyen anpil demach kap fèt pa bò kote lajistis, pa bò kote otorite yo pou kapab gen kontwòl dominiken sa yo ki tap tante fè ayisyen sa yo travèse ilegalman nan peyi vwazen epi le pire est arrive paske ebyen gen 4 nan yo ki mouri. Arestasyon. Yè mèkredi 2 mas 2022, onivo de Wanament, se konsa enfòmasyon an di, ansyen polisye Philomé Tanis ki ta enplike nan zak sasinay ansyen prezidan Jovenel Moïse. Sè skonn a fè kwà, li tap eseye travèse fwontyè la pou kapab ale an Repiblik Dominikèn. Jounen jodi a la a. Fò n di ke kantite Ayisyen ki ap kite Ayiti pou ale an Repiblik Dominikèn, chif la ogmante de tanzantan. Menm lè w wè y ap pran yo, pimpe yo, voye pa bò isit, men chif la li menm li ogmante paske sa k ap pase nan peyi Dayiti la a di moun tou senpleman pa rete nan peyi sa ankò paske depi w kòmanse genyen sa n ta kapab rele yon ti vizibilite, ebyen yo fikse w tou senpleman. Paske si jounen jodi a la a Patrick Monsignac anba men kidnapè, pa gen ankenn moun yo pa ka pran nan larepiblik. Menm Ariel Henry yo ka kidnape paske monchè oo kote bagay la rive la a m panse ke li rive twò lwen. Antouka la fami se konsa nou menm ki aletranje, ki gen fanmi nou nan peyi Dayiti priye pou yo paske bagay la pa bon. E menm mwen menm tou. Ebyen banm yon kout priyè tou kote nou ye a lè nap priye paske m pa gon pyas m pa gon pyas si yo pranm m pa konnen si se travo fòse yo pral fè m fè pou kapab tire lajan yo a paske e se yon vye pòv malere m ye e gon seri de moun ki gen notoryete nan sosyete a si w wè yap pran yo yo pran ti machann pichtach yo pran medsen yo pran pastè yo pran jounalis kiyès ki ap eparnye si se pa Bondye.